Salut à tous, non pam se le Fabson Sully. M kontan pataje video sa ansanm avèk ou pou mwen eksplike ou an long e an laj, an detay koman pou byen oryante rechanj bous ou pou pa tonbe nan pyèj, pou pa pran nan fo kont paske anpil moun deyò jodi an la ki ap kreye fo kont, ki ap mande moun lajan, ki ap fè kòmsi yo se inivèsite yo ki lanse de pwogram bous men. Atansyon, atansyon, atansyon paske yo pa de vrè kont. Nan videyo sa, m pral montre w pwosesis lan, li ase senp. Mwen pa pral sèlman di w men kòman pou fè rechèch, men m pral fè l ansanm avèk ou, m pral rantre de mo kle, m pral oryante w e w ap kapab toutswit apre w fin gade videyo an, al kòmanse fè rechèch e de rechèch ki baze sou de vrè similasyon pou pèmèt ke ou jwenn rezilta. ke wap chèche an pa bliye lèw abòne avèk chanèl lan se potko fè sa fè sa kounya sa pèmèt ke ou toujou notifye lè mwen mete nouvèl video e lè ou fin gade video oubyen pandan wap gadel tou bay yon like sa pèmèt ke ou ankouraje video an kontinye avanse ou ankouraje mwen menm ki pran yon ti tan poum pale ansanm avèk ou rapidman mwen pral pataje ekranm nan sa pèmèt ke ou wè sa ki ap fèt lan e se sa objektif video an. Se vrèman mete ou dan lanbyans, se vrèman pataje ansanm avèk ou lè eleman esansyèl pou rive kapab genyen yon rechèch solid e pou jwenn de rezilta ki agreyab. Jan ke m te di nou an, la nou genyen ekran ki vrèman bèl e prè pou kòmanse travay. Pa bliye depi w ap fè rechèch, ou bezwen yon motè de rechèch, keseswa se Bing oubyen se Google, men nan ka pa nou, n ap itilize Google. Lè w ap fè rechèch de bous, premye sa pou w ekri se mo kle pou w oryante rechèch lan. Ann pran yon egzanp, si m ekri bous, enter. Gade pou n wè kisa sa ap ban nou. Kisa sa ban nou? Sa ban nou bous. Men sa pa gen anyen pou wè avèk bous n ap chèche a. Poukisa? Se paske nou di l bous. Sa voye nou sou la bourse de Montréal, kòm mwen a Montréal. Sa ban nou de referans de bank, tou s ki a rapò a ou sèvis finansye a la bous men sa pa gen anyen pou wè sa vle di nou poko byen kòmanse nou bezwen ekri bous detid bous detid lè n ekri bous detid pa egzanp li ban nou eleman ankò ann gade si eleman sa yo nou konfòtab avèk yo pa egzanp la l di nou repètwa bous inivèsite Montréal lis pou obtansyon di n bous pou zetid o Kanada men Premye kesyon pou n poze an se, èske sa l ban nou la yo, se sa ke n t ap chèche? E se pou rezon sa m te di nou nan kòmansman an, se pa di n ap fè rechèch men se dabò konnen ki sa n vle kòm rezilta rechèch pou nou kapab fè rechèch lan. E pou rezon sa, premye nosyon ke m ap ban nou, se nosyon rechèch pa peyi. Lè n fè rechèch pa peyi, sa pèmèt ke nou oryante Google nan rechèch ke n ap fè an, nou di l al chèche bousdetid ki nan tèl peyi pou mwen. Pa egzanp la, si n ka wè l byen, n ap wè genyen anviwon 55 milyon de rezilta nan yon fraksyon de segond, zewo pwen swasantwit segond. Sa vle di, m p ap gen tan al gade 56 milyon, 55 milyon rezilta. Donk, mwen bezwen di Google, bous detid, pa egzanp, o Kanada. M pral gade si sa sifi toujou. La ankò, sa pa sifi. Pou ki sa? Paske, premye sa l ap toujou ban mwen se anons. Kanmenm, li ban mwen yon sit ki enpòtan la, ki se Educanada. Talè n ap vin sou li, se yon trè bon sit. Men lè n desann, li di nou trouver des bourses d'études vers te kana, o Kanada, e la ankò sa se pa yon sit ke mwen m pral twò fè konfyans. Toutalè n ap retounen sou yo. Epi, li ban nou sit inivèsite, men la ankò nou poko nan yon kòm si nou pa ba l ase de mo kle pou nou jwenn rezilta n ap chèche. Kòm nou tout se kreyòl, nou tout se ayisyen, An prensip, nou sipoze di li bous detid o Kanada epi n di etidyan ayisyen ou etidyan etranje. Alò, pafwa lè w di etidyan entènasyonal tou, li ap ba ou de bon eleman tou. Men kòm nou se ayisyen, an nou di l, nou sipoze di l etidyan ayisyen. Lè n di etidyan ayisyen, lè sa a, li konprann sa n vle chèche an e li ban nou egzakteman sa n ap chèche a. La, li di nou seksyon edikasyon, la, se si ke nou sou sit anbasad ayisyèn a Ottawa, se yon sit ofisyèl ki ban nou eleman enpòtan k ap pèmèt ke nou fè rechèch e nou aplike pou bous. Pa egzanp, la di bous du Canada aksesib o etidyan entènasyono, enkliyan lè etidyan ayisyen. Sètadi, sa se yon bon pis nou mèt kontinye avanse ladan. Lòt eleman ankò sit sa a kapab ban nou, gade anba li di Savoir plus, li di, Si ou vle kontinye fè rechèch pou bous, ale sou sit sa yo, bourse pwen jesi pwen ca, cbi. E-BCEI, Scholarship, Edikasyon O oubyen tirè in Canada, oubyen ale sou Scholarship. Sa vle di, la mwen kòmanse nan bon chemen pou mwen jwenn bousdetid. Ok, si m retounen ankò, mwen di bousdetid Ozetazini, pa egzanp, Toujou etidyan ayisyen oubyen etidyan entènasyonal. Enter, ann gade sa l ap bay. Egzakteman, toujou anons yo, mwen pa ladan yo. Men kounye a, ki sa l fè? Li voye mwen sou sit anbasad Etazini ki se yon sit enpòtan nan kesyon rechèch de bous detid. Ok la mwen sou sit anbasad etazini pwofesyonèl e akademik la egzakteman men lis de bous ki enpòtan yo sou sit eta amerik e an konsila e anbasad ameriken an gen le pwogram entènasyonal vizitè lidèchip pwogram foulbrayt ansyen pwogram Pwogram Uber Age, Pwogram Teknik Ekselans, etc. Pa bliye, mwen p ap rete sou yo, mwen va vin chèche bous ansanm avèk nou, m vin ban nou teknik pou nou chèche bous yo. Donk apre, apre ou fin gade videyo sa a, li rete a ou menm pou retounen sou sit ke nou t ap montre w la yo pou al chèche ou menm. Dezyèm teknik pou n chèche bous yo, anplis nou di pa peyi men nou ka chèche bous lan pa rejyon. Pa rejyon vle di ki sa? Pa rejyon vle di, pa egzanp, bous detid Amerik Latin, Merik Latin. Ou pral wè yon bagay, se si ke l ap ba ou yon enfòmasyon enpòtan. Pa egzanp, li di ou Amerik Latin bous detid etranje m pa rete sou li wè se sa m toujou di nou fò n ka konnen sit fò n kapab detekte sit yo pa egzanp lè n di bous tirè etid pwen nèt pou mwen se pa yon sit ke m ka fè konfyans fowòm e wòd skolarship la ankò mwen pa rete sou jan de bous sa yo. Ann ale pli ba, e pli ba, pli ba. Pa egzanp isi, Educanada se yon sit trè trè trè enpòtan. Pran plim ou make sit sa a tousuit lè ou fin gade videyo sa a pou retounen sou li. Educanada pwen ca, sa se yon sit enpòtan. Ann ale anba pou n wè. L ap pral di nou tout sa ki gen rapò ak Amerik Latin. Di, Programme des futurs leaders des Amériques, Amerik Latin. Bourse d'études leadership Chili, CAN, Canada. Bouse Detid Lidèchip Kanada, Caricom, sa vle di si ou se manb, nou konnen Ayiti manb Caricom, donk se yon trè trè bon sit pou nou eksplore, pa egzanp lè w rive la ou klike sou sa yo, sou lyen sa, konsilte lè lign direktris isi pou kapab genyen aksè a repètwa ou de bouswi. E dènye tip de rechèch lan, se rechèch, nou di rechèch pa peyi, rechèch pa rejyon, men la nou pral nan tonbe nan rechèch pa òganism. Bous detid, pa egzanp, youn òganism kle enpòtan nou konnen ki egziste nan zòn nou an se OEA, Inter. Bous detid ou ya, li voye m dirèkteman sou sit Òganizasyon Dèzeta Ameriken, epi lè m klike, li ban mwen tout yon ansanm deleman enpòtan ki pèmèt ke mwen dekouvri. Pa egzanp la, li di m Promouvoir l'éducation élargie, bous OEA, m klike, epi li ranvwaye mwen vè yon paj, an jeneral, mwen gen yon ansanm de eleman, regard, sa se enpòtan! Men yo di la fò m pale espanyòl. Moun ki pale espanyòl yo gon metriz, gon nivo metriz, sa son pwogram an espanyòl, gon nivo bakaloreya, sa yo rele lisans lan, sa son pwogram an anglè, Ozetazini fòmasyon sa bay, etid sa. Gade pwogram, gade sou sit OEA. Donk mwen ankouraje ni Mwen ankouraje nou pou nou ale sou sit oea a pou nou al chèche. Gen anpil lòt ke mwen p ap rete, sa se pou moun toujou pòtigè, espanyòl, anglè, anpil anpil pwogram. Malerezman pou lenstan nou pa gen afich ki twò an fransè men pou moun ki pale anglè yo se yon trè trè bon bagay. Donk, mezanmi, e bous pa peyi, bous pa rejyon, bous pa òganism, se twa metòd pou nou kapab chèche bous. Lòt bagay ankò pou nou evite, se evite tonbe nan pyèj mechan ki deyò an k ap kreye fo kont, fo kont pou inivèsite, fo kont pou òganism yo. Kòman n fè pou sa? Li senp. Egzanp, nou di bourse d'études. o Kanada. Youn nan bagay pou nou refere nou se al regade sit inivèsite yo dirèkteman. Pa egzanp, al di m pral pran yon sit pa egzanp ke mwen menm pèsonèlman ke m pa fè konfyans. Pa egzanp, li di m bous, obtenir une bourse d'étude au Canada gratuitement. Depi m wè obtenir une bourse d'étude gratuitement, m di a, sa moun sa ap di la? Epi efektivman lè m ouvri l, di m bourse d'étude pou yon ORG, obtenir une bourse d'étude, wè, epi se piblisite k ap fèt la, epi l di m, pli ba, finalman ou konn sa l mande w, li mande w email, telefòn, epi an jeneral se de moun swa ki ap konpile done oubyen ki ap fè moun voye lajan vini epi ki p ap regle anyen serye. Sa vle di, pou reyisi nan demach ou an, ou bezwen swiv konsèy teknik sa yo n ap di an, epi tout bagay ap byen pase pou ou. Youn nan eleman pou w pa tonbe nan pyèj sa yo se al sou sit lekòl yo. Pa egzanp, wè la a, li di mwen, Bourse d'études, Université Laval, Aide financière. M klike. la mwen mwen pase an revu sit la mwen wè son sit ofisyèl sa son sit ofisyèl pou moun ki pa konnen lè sit yo ofisyèl lè yo pa ofisyèl m toujou disponib ekri m swa sou kontak a komèsyal toutmavi pwen nèt oubyen ekri m sou whatsapp 514 59 48 287 oubyen sou sinyal m ap ban nou nimewo an m ap montre nou, m ap eksplike nou. Si l bon, m ap di nou. Si l pa bon tou, m ap di w l pa bon. M pa konnen moun, nenpòt sa w genyen, voye l ban mwen. Fè screenshot lan voye l ban mwen, m ap di w si l bon, la m ap di w l bon. Anpil moun konn fè sa. Gen de lè m di w bon, sa ou pa bezwen pèdi tan w. Si w pou avanse tou, m di w mèt avanse. Ou ka ale tou sou sit Inivèsite Monreyal, pa egzanp, isi la, w ap wè Inivèsite Monreyal pou etidyan entènasyonal. Donk, plis ou pran san w, ou pran tan w pou fè rechèch ou byen, se plis w ap kapab reyisi genyen yon bon rezilta. M espere moman sa a te itil ou, videyo sa a te itil ou. Pa bliye abòne, pataje e sitou bay yon like. Kite yon kòmantè, ekri m, di nenpòt sa ou ta renmen fè e ke se swa si enfòmasyon ou bezwen, ekri l anba videyo sa a epi mwen menm m ap reponn ou tousuit. Se Lefapson Twilly, mwen renmen w anpil.